Babo, m pa m pral chanje kamera menn. Kency love avèm nan kay la. King Kency nan kay la avèm. Interview soon. Mwen e di m di nan sa. Euh, Kency on the house. Atis la sa ka fèt men. Talè, talè, talè, talè. Di moun yo poze. Poze poze nap vini. Alfred Basile nan kay la. Koman nou ye so? Nou ka remake ma yon gwo bouton ton atis. E ti bay, yon ti bay nap prepare la pou entèvyou. Nou ka remake sa wè. Yen di lot e fanatik yo nap vini. Yes so nou avek e nou ka remake mwen avek Kensylove maten an la so son ti live pou nou te pale tou piti men nou genyen nou gen entèvyou nou pral fè a misye la mwen panse ke wap jwenn anpil kote pou al swiv entèvyou sa ki pral fèt maten nou ka remake ti aparèy gentan fin prepare nou wè bagay klas bagay klasiko kap fèt ok E nap travay, nap travay, nap travay. Yeah, yeah. Banm montre moun yo menn. Fon ti montre moun yo swag yo. Banm montre nou. Banm montre nou. Nou ka remake sa, atis la ap fre la. Sa espas nou pral fè entèvyou atis la. Che, che. Yo fon ti chante pou mwen non menn. Fon ti chante pou mwen non menn. E patnèm ou ye. Ou wè ka pa fèl patnèm ou ye. An ale. Non, non, non. Nou pa fè bak, n ap monte pou pi devan sou non zansèt nou yo ki te ban n libète, ki te mouri pou nou. Yeah man. E nou p ap janm bliye. Nou konnen, nou konnen se zansèt nou yo te mouri pou nou. N ap lite pou n pale, n ap lite pou n aji, ann reflechi ansanm anndan peyi a pou bagay yo ka chanje. Bann malpouwont, mete lapè antre nou pou n chanje figi zepòl peyi a ki preske mouri nan men nou an. Aa aa, non non non. Kency love Kency love Nou pral nou pral frap a misye la ou konprann sa m di w lan Jis ret branche ret tann entèvyou an ok Hitmaker moman an Atis moman an e Kency love li ye tonton Ye man Ou pa di pati bann malpouwont la non Ti mama rele m Sa li di sa wi Ti mama rele w Ti mama rele m Ti mama kriye pou mwen Sa misye di Ti mama Ti mama se yon pitit m te gen ki te pèdi M al chèche l m pa ka pase Tèlman gen pwoblèm Sitiyasyon peyi a fè nou pa ka Èske se yon istwa vrè menm? Se yon istwa vrè monchè Èske ou te jwenn pitit la apre? Pitit la te Akòz peyi a monchè Pwoblèm vire tounen nan peyi a Ki fè ke m pa t jwenn jwenn pitit timoun nan E kote timoun nan jiska prezan? Timoun nan Esi nan timoun nan Nan foul toujou nan foul Kote gen wòch y ap voye boutèy y ap voye ke ou pa ka pase Timoun nan rete E nan wout nasyonal nimewo 6 la. Bon baka arive toujou. Alo, fanatik yo. Ret bonche nou pral pale talè, nou pral pale bay Sege de bagay ki nòmal. Bon bagay, bon bagay. De bagay ki nòmal, m avèk Alfredo Classico nan. Bon bagay. La ki. Ou pa di moun nou pa gen 2 nan vil la? Ki sa Alfredo Classico di? Se sa wi, nou di sa wi la. Pa gen di, pa gen di, Alfredo Cacico. Yeah, best animatè nan vil la, Wanament. Thanks you brother. So, jan nou kapab remake lan, se avèk nou atis la, nou kapab remake sa, e entèvyou an pral fèt. Nou kapab remake reyalizatè nou gen tan la, Jidmix, misye gen tan la. Epi tout sales pa sou la, sou paj nèt. On the mic, Alfredo Classico, bon bagay, e ret branche, ret tann entèvyou an, pise m panse se yon entèvyou ki ap klas, wè chemiz ak sou mwen an, se yon chemiz Zara, ok, banm tou di nou sa. Alfredo! Wap fè bagay wi papa! Wi, atis la klere tou wi! Yo, atis la klere wi! Atis la byen pwop la wi! Ok, nap di nou mèsi bokou, nou te jis yon sèl Classico, yon sèl Jacky Janvier, yon sèl Wanament Pwòs, On sèl best chic variety avèk Nike on sèl bagay li ye brèf mwen panse ke se afè nòmal pou nou kapab prezante w tout e atis nou pa bezwen konnen kategori moun ki kapab ye a misye son moun son nèg mwen se kap frape kap frape trè trè trè trè trè byen e nan moman sa yo la fòk nou kapab di l a klè e jan bagay lan ye a fòk nou di l konsa konsa konsa e se si ke misye ede nou retire Epi nap di moun yo entèvyou yo pa fèt nenpòt ki jan, nou pa fè entèvyou nou nenpòt ki jan, banm rale pou nou, banm fè ti retire pou nou pou nou kapab remake, pisi nou fè djòlè nou pa bay manti. Nou wè? Nou gentan wè sa deja, sa yon ti mikwo, wè wè. Bon, mwen si sèlman gen sa wata mèt. Sèlman gen sa wata mèt fòk nou kapab di l. E kabirik tou sèl nou gen sa yo men. Nou a remake. Men, men, nou wè. So nou ap jere tout bagay nèt. Atisa m ap di yon dènye bagay men. Avan nou koupe live la. Moun yo. Yo di m gon pakèt fanm k ap ekri w sou Instagram men. Hein? Alfredo pa bliye m nan zen non. Alfredo vle m nan zen. Alfredo pa bliye m nan zen monchè. Ann ale, ann ale, ann ale. Banm sa, banm ti dosye a. Ou kon ti lòk ou ban ti la. Eske ou te aprann bagay sa? Sa se asak ki ba yo tout, ki pou vle tout. Asak ki te tout rès ba yo pou ta lè. Branche, di yo branche. Net yo gis, epi, e nan net plug mag, branche, pou n kapab jwenn entèvyou sa. Bon bagay, bon bagay. Yo ou fre wi men. Yo ou fre wi menn. Yon ti Wi Wi Wi Wi Ou konn jwe gita atis la? Mèsi bokou Mèsi mèsi mèsi tout moun E ki toujou ap swiv Alfredo Classico E sa fè n plezi Sa fè nou plezi ke M panse ke Nou gen pou n kapab avanse plis So nou konnen bagay yo kòman l ye Ok Tchaw tchaw tchaw mwen ale Rendez-vous Rendez-vous se pou Ce soir Avec euh, King Kensi Yo, kado animatè non Wisly, Wisly, ou pa pran bagay sa yo pou poste Ok, male Ou animatè pa yon jwèt Pa yon jwèt du tout Ou realizatè pa yon jwèt tou Yon fwa li Ginmix Ginmix A di pou bezwen fè video Pa bliye, pa bliye nan fè Ginmix nan kay la la Se nèg ak fè video a Demen se lave misye lave nan ipap show ok map lava misye nan ipap show demen si papa bondye prete n lavli mèsi mèsi mèsi tout moun mèsi tout moun a pli ta na pale plis euh, jidmix afè pam se misye ki je tout bay Jacky Janvier frèm Obanex se tout moun nèt nèt nèt ki kwè nan Alfredo Classico epi ma profite di nou m se nouvo kolaboratè ansanm avèk nèt plug Mag, Ok sa vle di m panse ke se se enpòtan pou m kapab fè nou konnen sa, nou pral bay atis yo vizibilite plis paske entèvyou yo ap ripòs o nivo Pòtoprens. Baww! M ale, babay! Ou anvi pale toujou? Non non non, mwen ta lage ou la. Mwen lage? Li dja chèche grenn, epa ti se chou pa sou.